Ebyen leta, les otorite etabli, moun ki di se otorite yo ye, ebyen pou ke yo pran responsablite yo. Paske ke nap mande tèt nou, eske gen premye minis nan peyi a, eske gen minis enteryè, eske gen minis defans, eske gen minis jistis, eske gen komisè di gouvèneman lè nap gade fanm ansent kap mouri, kap boule a tout ti bebe anndan vant yo, bagay sa endinye nou, kòm prezans avoka vle di sekirite. Kòm prezans avoka vle di pwoteksyon, prezans avoka vle di eta de dwa, nou menm nou la a, kòm dabitid, pou n pote solidarite nou bay popilasyon an, pou nou di sètase e ke Leta prann sa responsablite non sèlman an aval, men sitou an amon pou anpeche bagay sa yo repwodui nan peyi a. Epi n ap mande lapè. Men lapè a dwe mache avèk konsyans. Konsyans lan vle di nèg k ap enpòte zam yo, enpòte zam nan peyi a, voye nan peyi a, k ap enpòte minisyon voye nan peyi a pou yo sispann paske anfèt se pa fanmi yo k ap mouri, se pa madanm yo, pitit yo k ap mouri men gen anpil malere k ap mouri. Se sa k fè n ap voye bay swadizan konsène yo. Nou fè yo konnen ke metòd ke yo itilize pou yo chase nou nan plèn nan, nou pap aksepte l. Sa a se premye faz nan batay la. Dezyèm faz nan diplomatik la, se yon lòt faz si nou pa satisfè. Nou konprann sa k ap pase atravè Ayiti a. Nou te wè inisiyasyon an te fèt nan ane 2012-2013 yo. Yo te wè kòman itilize yo te voye yo te pwodikte moun yo te vin esklav yo te chase moun nan lòt peyi. Men nouvèl metòd yo itilize a li twò vyolan, yo bay moun ki pli vilnerab nan mitan yo zam, nan mitan nou yo zam e mwen te kwè le jou pou achitèk de linivè la li pale nan may nèg sa yo ki pli vilnerab yo bay zam nan pou yo manje frè yo a, lè yo fè zam sa yo. Ver moun ki ba yo la tout bagay ap chanje kom mwen sot di w sa se faz diplomatik la nou itilize la nap fè yo tande vwa nou e nou pap pran sa nan men yo men si yo pa modifye konpòteman yo bagay la ap chanje se dirijan yo. Lotaj chak vandredi al fè gwo manje grandè bouke nan gwo bigòp kounya menm yon bannan ou pa ka jwenn nan kay se politisyen ki mete m nan lari se paske m gen nesesite m sòti mwen menm se pa politisyen ki mete m la se paske m santi m pa kapab jan nap fonksyone a nan peyi serye tout moun konn pwoblèm chak moun depi l fèt li dwe manje l dwe bwè li dwe abiye l dwe met kay li dwe gen kay pou l abite nou yo pa wè sa pou nou se nèg ke fè nou mache. Mete zam lan men jèn gason jodi a peyi a vin envivab men nou deklare o non de Jezi fòk nou pran lòt dimansyon nou kwè nan yon lòt dimansyon nan non Jezi pou nou chanje sitiyasyon an travè map mande tout jèn tout jèn gason tounen tounen vin jwenn nou sa yo pati vini nou pa ka kite peyi a kraze ba moun vin jwenn nou pou nou mete nou ansanm pou nou ini youn avèk lòt pou nou fè peyi a mache ok an nou pa santralize kesyon an sou Sou sou bon repo sèlman, pa et tout zòn periferik yo, ou konprann, ki te konstitye sa nou kab rele menm on refij, ok, pou Pòtoprens. Paske dan kèlkeswa pwoblèm ki konn gen Pòtoprens, moun nan se bò isi li konn monte. Ou wè sa m di w? Men, jodi a la, ou wè anpil moun anvi kouri kite zòn nan. Ou konprann? E kòmsi zòn nan vin vle pèdi sa l ta ap genyen kòm ka eleman karakteristik li. Ou konprann? Donk tout sa yo se yon pakèt paramèt, yon pakèt eleman ki fè nou menm sitwayen jodi a, nou oblije pran beton an, nou oblije depanse tout enèji ke nou genyen pou n kapab. manifeste kont deriv sa yo kap fèt nan peyi a. Pase nou selman nou nan lari pou pwoblèm, pou pa ka domi, pou pa ka manje, ensekirite, nou nan lari. Rele aba Jovenel, aba aba kite pin, aba tout vole phtk yo. Nou pa ka pran sou tèt peyi a, lage pye nou, pèp la mouri grangou yo pa ka domi, yo kite lakay yo, yo pa ka antre lakay yo pou tèt bandi. Nou bay leta, nou pa ka pran sou sa pito. Lage pye w an dan jezi a e sa nap mande jounen jodi a lage pye w lage pye w lage pye w men jounen jodi a moun yo al mibalè yo pa menm konn ki kote yo pral dòmi sa yo pa lakay yo nan lari yap dòmi yo pa konn kote yo prale leta pran reskonsablite w anba tout bandi e sa nap mande jounen jodi a mèsi. Bon nou menm kom popilasyon plèn nan sa ki fè nou sa ki fè nou tris e lè ke nap tande radyo nap tande medya yo aprann nou Batay sa se batay 2 lidè politik kap goumen a lidè politik ki mete nou ap nan kouris la. E nap mande yo, si gen yo bezwen yon bon lidè, se lè 2 bagay ki pozitif vini. Mateli avèk Matin. Mateli ak Matin tal mete nou fas an fas avèk sa nap wè a. Nou pat janm nan bagay sa. E nou te gon ti laplèn byen dous. Nou mache lè nou vle. Bon bagay sa yo soti pou gouvènmantal. Bagay sa yo soti pou gouvènmantal. M gen 59 ans la, bagay sa m pat konn viv. M mache lè m vle laplèn nan, m al kote m vle. Tanpri Martelly, Martine, tanpri, ba nou chans, ba nou chans. Yo di entènasyonal la k pa vle se Martine avèk Martelly k fè nou pa ka viv. Tanpri Martelly, fè timoun yo al lekòl. Pou yo pa gen yon zam nan men yo, pou yo pa gen yon epe nan men yo, pou yo pa gen yon kouto krochet nan men yo pou yo tiye yon moun k ap pase. Yo kidnape doktè. Yo kidnape avoka, yo kidnape tout kalite moun, machann sèl, machann mayo, dansè sèl, lekòl. Mezanmi se moun sa yo ki fè gen avoka, se moun sa yo ki fè gen doktè, se moun sa yo ki fè gen enfimyè, se moun sa yo ki fè gen tout kalite moun sa yo. Men lè nou ale nou kraze yo pral Sendomeng, yo pral Giyàn fransè, anpi nou menm n ap pèdi batay la. Mwen menm m aprann ekri non m, se pa pou ti zanmi m aprann ekri non m. Men espwa jamè Mateli, m p ap pran nan men Mateli, m p ap pran nan men Mateli. Moun ki paralize, moun ki gen pwoblèm nan pye, men yo pa ka, y ap kouri kite kay yo. Bandi ap fè yo kouri kite kay yo. Lapè l ap mande, lekòl l ap mande. Nou pa bezwen zam, nou pa bezwen zam pou nou goumen avèk frè nou. Nou pa ka soti, nou pa ka al achte anyen. Tout bagay ap bat, tout nou gen pwoblèm pou tout bagay nèt Ayiti la. Lapè l ap mande, lapè l ap mande pou nou viv kòm frè a sè. Se sèl san nou ye, se frè a sè pou nou viv. Lapè nap mande. Nap viv la tranblè, nap viv li la vwa, nap viv bon repo, nap viv kwa dè misyon, nap viv klè sin, nap viv nan tout andwa yo, santo nou pap pliye chada, ebyen se la pitit nou ye, se la pitit nou lekòl, lè nou kouri kite zòn nan se yon siy ki moutre nou favorize sa kap fèt ki pa bon pou nou an, ebyen se pou nou tout kapab rete nan solidarite youn ap lòt. Nou pa gen pou nou antre nan kesyon fè pwomosyon pou ankenn gwoup, men nou m pa voye pèsonn tou al nan tire boulè wouj sou pèsonn. Paske jodi a, se Leta ki pou pran responsabilite l pou ke Laplèn kapab tounen nan tout kalmi ke l te ye avan an. N ap salye tout gwoup ki pote solidarite yo, e nou konnen ki valè fanmi. Jodi a la ki te gen dwa nan zafè yo y ap regle bagay pitit yo, y ap regle bagay mari yo, y ap regle bagay madanm yo, ebyen yo kite l jodi a pou yo vin la a, se yon siy ki di nou vle viv an pè, nou vle viv nan trankilite. Jodi a moun ki pi kwaye yo, moun ki chita devan klèsin yo, moun ki kite kay yo k ap dòmi nan lari yo, Nap di si yo konstwi kay yo se pou yo viv yo konstwi kay yo ebyen fok yo kapab viv ladann an nou fè mesaj sa a pase youn ak lòt mezanmi se nou pou asire sekirite zòn nan de konsè ak lapolis ann pa fè nou konplis nan anyen ann pa moutre nou favora avèk sa kap fèt yo paske sa kap fèt yo se detwi yap detwi nou se lekòl yap kraze se ti machann yo yap kraze Se chofè moto yo yap kraze, se chofè machin yo yap kraze, ebyen fòk nou kapab pote yon mesaj solidarite nan tout blòk, nan tout zòn. An nou fè de selil pou nou kapab mache, fè de pwoksimite pou nou kapab al di moun yo, anben fòk nou kapab viv an pè nan laplèn digilte sa. Non pa m se Thomas Vignel, sitwayen angaje ki toujou pran tout pozisyon nan kad sa ki pozitif pou avansman Ayiti. Mèsi bokou.